Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo anpil e nou pral fon ti pale anpil nan emisyon sa la tou paske gen anpil dosye ki anfas nou. Dabò se pati sa se yon zak ki m ta kapab di revolte anpil moun. Elèn Liben, manman 7 timoun. Li genyen 39 lane. Yon moun k ap vann pate. Kisa ki rive? Nou konnen yo kidnape l. pandan l ap sòti nan mache kokoye nan Petyonvil depi dimanch. Jiska prezan poko gen detay pou konnen eske yo libere li ou non paske nou t ap eseye chèche konnen pou konnen eske li libere. Men ekoute mesye, yon machann pate, manman 7 timoun, eske dam sa kapab gen lajan nan men l pou l peye ravisè? Se triste. Se tris paske nou wè sa k ap pase nan peyi an. Nou wè malere yo vin pi pòv e se yo menm nou fikse. M pa kwè m di sa nan lojik pou nou fikse lòt moun men, moun ki nan menm klas avèk nou yo, yo pa gen yon goud nan men yo. Se sa k fè genyen yon konfrè ki ekri yon tèks pou dire ke le peyi va mal depi la nwi dè tan. Franchman, depi la nwi dè tan, peyi sa a anyen pa t ap mache ladan li. Ebyen kidnaping madam sa a, m ta kapab di ki son kidnaping de two paske lè w kidnape yon malere mizerab konsa, ebyen m panse ke se kòm si ou antre tèt ou nan yon lojik pou di ekoute mwen m se malfini m ye, m plonje m pa jwenn poul m ap pran pay e kèlkeswa moun mwen jwenn sou wout mwen m ap pran yo. Ebyen gen yon lòt kidnaping ankò ki fèt humm se. M kwè se mèkredi ou kwa, kote ke yon zanmi m yo pran misye. E sa pwouve klèman ke kidnapè yo pa chome. Jhonny Jean, pou anpil moun ki konnen l, yon nèg rilaks, koul, trè boufon, toujou prè jisteman pou epole dotre pèsòn, ebyen, yo anlve li. Li se etidyan nan Fakilte Syanzimèn nan Inivèsite Deta Dayiti. Se nan sware mèkredi a nan Rue Cameau nan Pòtoprens. Silvouplè kounye a m gen presyon ke nèg yo preske genyen yon sèl kantite lajan yo mande. Yo egzije yon kantite lajan ki evalye a 300 mil dola ameriken pou kapab libere orijinè vil Gonayiv la. Donk, na konprann. Genyen yon lòt zanmi ankò mezanmi, bon, ebyen mesye fò m di nou, he, bagay la grav. M gen yon zanmi m ankò nèg yo pran ki rele Toni Gawo. Si w pa konn Tony Gao chache konnen l paske misye se yon, kòman m ta kab di sa, yon saj dè saj. On moun ki respekte moun, on moun ki pa janm leve tèt li pou l gade moun. Men ekoute, kidnapè yo pa bezwen konnen sa w ap di an. Kit moun nan te saj, kit li pa saj, kit li te yon brigan, depi l tonbe anba men mesye sa yo, ben fòk yo bay. sa ki pou yo a. Bagay la tris nan peyi Dayiti pou m di nou ke jounen jodi a la nou dakò aske bon nou pa kapab ankò men fòk nou aksepte sa paske kiyès ki kapab rezoud sitiyasyon sa nou genyen a wi kiyès ki kapab rezoud li pèsòn genyen yon bon ti nouvèl m ta kapab di ki kapab konsole an tou pti pe fanmi sila a men yon konsolasyon de kourte dire paske premyeman yo bay lajan e dezyèmman lapèsòn libere Devan anpil fidèl ki t ap asiste ak krim sila, anviwon 5 jou aprè sekestrasyon madam nan, ravisè yo deside libere li nan sware jedi 30 septanm 2021 an. Li jwenn libète li kontre ranson, sa vle di li bay lajan, daprè enfòmasyon ki disponib. Mari li nan mòg, yo libere li, li bay lajan, li pral prepare fineray mari l. Nou konprann byen? Donk mwen m panse ke jan bagay la ye la nan peyi Dayiti, mesye yo se kòm si gon seri de moun yo pè. Mwen m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, bon mesye ban m di nou yon bagay, èske se malere parèy nou yo nou gen fòs sou yo paske M gen presyon gon dat kap rive genlè nap fè kidnaping pou 100 dola ayisyen wi paske on moun ki pa gen posibilite pou fè 100 dola ameriken yon jou nou kidnapel nou mande 300 mil dola nou mande 50 mil dola tout sa nou mande se on pil lajan pou moun sa bon menm di 100 dola ameriken gen moun ki pa gen opòtinite pou fè menm 10 dola ameriken. Bon nou kidnape l. Sa nou di moun sa fè la? Sa nou di fanmi l fè? Hein? Mesye, bagay la dur. Bagay la dur. E wè sa n ap fè a mesye? Li pa gen ankenn revandikasyon pou rafè pèp ladan l. Se sa k fè, m sòri pou anpil nèg jounen jodi a la a k ap met tèt yo devan, k ap di y ap regle afè pèp. Bon ban m di nou bagay mesye, nou pa t ap santi nou pi byen Si nou tout sa yo ki se bandi nan peyi dayiti kap fè kidnaping nou deside nou di ekoute nou kanpe afè kidnaping nan epi kounya la nap pran lari nap fè lòt operasyon nap chache bagay bay pèp nou mwen m sonje kan jete a site solèy a yn sèten epòk djedwil me misye konn sòti nan lari an menm lè se yon enjistis li ye wi epi. Pandan machin ap pase, li pran yon kamyon diri, li pran yon kamyon poul, li di antre nan Bwanèf. Lè machin sa yo antre, li bay pèp la diri, li bay pèp la poul. Epi l di chofè, ou mèt ale. Se pa paske mwen ap mande pou se pratik sa ki aplike non, men mwen bay fason mesye lontan yo konn ap opere konparativman ak mesye jounen jodi yo ki yo menm ap kidnape moun ki atè a ansanm avèk yo a. Se dur. Se dur. Donk, si n vle fè yon revandikasyon pase, ke n al jwenn Barbecue. Menm si anpil moun di se blofe l ap blofe. Men de tout manyè, mesye, pèp la li pa kapab ankò. Bon, nou te fon pase nan fakilte an e nou te pwofite tann mikwo nou bay anpil etidyan. M lakay mwen map soti m pa konn si map tounen men ok yo tiye yo desann anba yo tiye pastè a e Jack la ki anndan legliz la e misye anndan yon legliz ke l ye pou mwen misye ta dwe an sekirite anndan legliz la bon mwen mwen nan espas la m nan lari a kòde m nenpòt bagay ka rive m sa vle di m vrèman enkyè men akote nivo sa pou mwen e pwoblèm nan pi konplèks si nou ap teni kont de dènye m ta di lèt revokasyon e lèt demisyon e Daniel fout la e lontan n te kapab di konsa se yon bagay ki sèlman entèn nan sans ke se nèg yo la ki gen pwoblèm e manje gen pwoblèm grangou y ap kidnape moun e pa sa sèlman nou rann nou kont ke gen de moun ki dèyè ki kidnape nou konprann e n ap poze tèt nou kesyon nèg tankou Leon Charles èske l pa konnen kòmsi. Lòske moun yo, yo fin kidnape yo, pase nan radyo Karayib, y ap, y ap temwanye, men ki kote ke yo te pote kòb la ale, men ki kote ke yo te ye. Yo pa janm ale kote sa yo. E sitiyasyon an, se yon sitiyasyon ki enkyetant pa rapò a remonte ensekirite a, paske sa vin kreye yon panik lakay tout kouch nan sosyete a, don mwen menm ki fè pati de esitidyan, donk m vin pa epanye, e Sitou kounye a nou konnen kidnaping nan li fèt yon fason kote ke pa gen ankenn gwoup yo sible se tout moun sa yo jwenn yo pran, kounye a ou vin antre nan yon klima kote ke tout moun oblije ap fè atansyon, malgre wap fè atansyon ou pa konn kilè w ka viktim, ou pa konn kilè w paka viktim tou sa, donk si n ta ka di nan bòda moun legliz yo nou mete espwa nou kòm si lè n soti le maten nou di a Bondye ap pèmèt mwen rantre map fè tout sa m gen pou m fè pandan jounen an ou di mwens M ap wè de tout fason pou m limite deplasman m dan sètèn zòn. Kòman w wè deplwaman lapolis la dènye jou sa yo? Bon, e konsènan deplwaman, mwen menm dènyeman m te sou, m te sou Kapwa a, m t ap moute. Bon, kounye a, lefèt ke mwen menm pèsonèlman, lè m wè polisye kounye a nan lari a, m pè. Paske vin genyen. gwoup gang yo, mesye yo gen posiblite pou yo gen inifòm lapolis. Donk, wè polisye nan lari a kounye a, li vin pa yon garanti. Li vin pa yon garanti paske nèg yo opere avèk inifòm lapolis. Gen plizyè ka de kidnaping, moun yo di w se ajan de sekirite yo wè ki kidnape yo. Donk kounye a, kit w ap pase nan yon kafou, nan yon wonpwen, ou wè tchèkpwent ap fèt, pou mwen sa vin pa vle di anyen paske Sitiyasyon an li depase konplètman enstitisyon polisyè nou genyen nan peyi a. Pwoblèm gang nan se rezilta enstabilite sosyal e politik. Se rezilta de movè chwa politik e ekonomik. Se rezilta yon pèp ki analfabèt. Se rezilta yon oksidan ki twò pwisan. Se rezilta Pwisans enperyalis yo kòm Lèzetazini, Lafrans e ot ki mechan. Men mechanste pwisans enperyalis sa yo, zam yo itilize kont nou, manipile nou, fè nou fè tenten, ni o pwendvi ekonomik, ni o pwendvi politik, men pi gwo pwoblèm nan chita nan desizyon n ap pran, sè ke nou pa janm chwazi moun ki kapab deside vre pou nou. Si pa gen yon pak, si pa gen yon konsansis, si yo pa ale vè moun ki pi fèb yo, pase nan tout sosyete moun ki pi fèb yo, w ap wè yo pi renmen lekòl ke tout moun. Paske yo panse ke edikasyon kapab ba yo le sali sosyal. Y al lekòl pou demen pou yo jwenn yon debouche. Ò an Ayiti yon pèp a pli de 80 pousan de de kòmsi chomè, ki sa l vin ba w? Li vin ba w gang, yon bann nèg lekòl vin devalorize. Lekòl antan ke valè lekòl pff plonje. Jounen jodi a la, nèg la ka pi vit chwazi yon zam ke l chwazi ale aprann yon metye pwofesyonèl. Don, e nou, jan ke nou konnen depi lontan, peyi a te toujou gen pwoblèm ensekirite ladan l. Men, nan moman sa a, nan ventenyenyèm syèk la, nan ane sa la, e avèk ane ki pase yo tou, pwoblèm sa a vin yon ti jan vin, E se yon kidnaping. Tout moun nèt bo. Ou pa ka, kòm si la, ou nan inivèsite, ou pa ka ap sou kou. Paske gen de kou, ou gen do a rate l nan maten, epi tou ap vini aswè, 6 zè. Ou pa gen, ou pa gen yon bakòp polis vreman ki devan, ki ap sekirize. Gade dènyeman la, yo kidnape yon etidyan Iran, ki t ap pase devan la. Epi avan yè la, pandan gen 2 etidyan ki te kanpe, epi tou gen yon moun ki parèt, ki brake sou yo pou yo pran telefòn yo. E m panse si te gen, si te gen sekirite, si sekirite a, si ensekirite a pat, yo pat fè yon jan pou. Si l pa, si l tout moun te alabri, m panse yo ap sot lekòl. M panse etidyan yo plis vizye paske yo konnen yo toujou di etidyan yo gen laptop, yo gen telefòn, yo gen sesi nan valiz yo. Donk lè konsa yo vin kanpe tankou yo. M panse si gen yon bakòp polis ki kanpe devan la, lè n ap soti nou menm n ap vin an sekirite pou n pran machin pou n al lakay nou. Epi tou, epi tou pwoblèm ki poze ankò se paske moun yo ki ap fè sa y ap, yo ap. e touye menm moun ki nan menm klas sosyal avè yo, kòmsi la moun nan nan mas la tou, l ap atake moun ki nan mas la ansanm avè l la. Menm ke m konn tande yo di moun ki nan elit yo gen de menm moun nan ansanm avè l konn atake yo tou, men mwen menm m pa kòmsi la, sa ki ban m plis pwoblèm nan bagay la se paske moun nan nan menm klas sosyal avè w e li menm k ap atake w ankò. Sa k ap di pou mwen, m fè tout tan sa chita lekòl, epi m vini vin nan etap sa, epi. E enkyetid la global, li pou tout moun, paske si kem vin nan espas sa la, menm sim pa pale yon mo, men m wèl, wèl la sèlman m gen tankou konesans fasyal, konesans fasyal sa si yo pranl, sa vle di menm si li pa tanyen mwen li pa zanmim, men kanmenm sa ap fèm mal, paske li te ka mwen tou, paske nou te nan espas la, li te la tou, sa vle di. Men, petèt, m pa ka di bon moun responsab. Men, answa, si m ap gade, bon valè moun ki responsab nan sekirite a. Kidonk, li pa sèlman moun ki bay zam nan oubyen moun ki fè aksyon an, men li soti depi nan baz. Si ke depi pa gon baz. Kidonk, kidnaping nan se yon bagay de baz li ye paske moun nan pa gen konesans nan tèt li pou l di sa l ap fè a l pa bon. Kidonk, e pa sèlman moun ki gen zam nan, men moun ki ap bay li a tou e li ki pi mal la. Menm jan ak Rodefe di nan mizik lan, vrè vrè kriminèl la pa sa k gen zam nan, men sa k distribiye l. Si ke li gen kè bay distribiye l, e paske l konnen moun nan gon bezwen, e bezwen l bezwen an se ke. Moun nan li pa gen lwazi, li pa gen dezi, li pa gen plezi. Sa vle di tout kòmandman li bezwen antan k imen, li pa jwenn li. Otomatikman li pa jwenn li, epi l gen yon bagay ki nan men l ou ki fè nan men l ki ka fè l jwenn yon pi ladan avèk yon sòt de pè. Lè w mande l a zam nan, moun nan pè men l ba ou. Kidonk, moun sa yo vin gen yon mank de konesans. Men vrè kriminèl la e pa moun ki gen zam nan an swa. mwen misye. Et eh bien voilà, c'était la réaction des étudiants de l'Université d'État d'Haïti. N'a croisé tout à l'heure pour une prochaine émission.